Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se 27 octobre 2022 nap kòmanse avèk yon video ki sòti dirèkteman nan vilaj de Dieu pa bò kote Izo. Izo kile menm jwe wòl entèmedyè nan yon batay ki genyen antre mesye Vitelòm yo avèk lèzòm de 400 mawozo. Nan dènye moman sa yo fò n di byen ke nèg Vitelòm yo fon pote boure an bèt sou 400 mawozo. Menm si anpil fwa nèg 400 yo tante kanpe batay. Men, m ta kapab di, fòs frap la li retwouve li nan kan Vitelòm. A chak fwa n ap pale de 400 mawozo nou anvi poze tèt nou kesyon pou nou di ou è pase lanmò san jou. On n'en est pas là aujourd'hui. Se le mesaj anvwaye pa Izo. Paske, jounen jodi a la ou ta kapab di nan kan nèg Vitelòm yo genyen sòlda ki tonbe. Nan kan 400 mawozo. Gen anpil sòlda ki tonbe. E nan dènye moman sa yo, m ta kapab di, nèg Vitelòm yo fè anpil mò pou nèg 400 Mawozo yo. A chak fwa ke nou ap pale de batay sa, nou toujou di kòman li te kòmanse. E apre lanmò yon gran gèrye ki se Kòlèg, e ben m ta kapab di baz la, e ben vin yon ti jan an dekrechendo. Baz la vin frajil, ebyen nèg yo prèske pa ka kanpe batay. Brèf, sa pa anpeche ke ekzaksyon yo kontinye ap fèt nan zòn nèg 400 mawozo yo ye a. Paske pa bliye nèg yo depi yon kote, ebyen prensipal viktim nan se lapopilasyon lokal. Men pa le fèt ke jounen jodi a la a, kant on di Vitelòm, ou ta kapab di se kèlke pa, menm si pa rikochè se yon alye de. Izo vilaj de dye. E lè w di 400 mawozo, se menm bagay la pa rikochè se alye Izo vilaj de dye. Ebyen Izo estime ke se evidan pou kapab fè mesaj sa pase. Avan de pase yon pti kout fil a Vitelòm, avan de pase yon pti kout fil a Lanmò San Jou, ebyen Izo fè mesaj sa serkile atravè lè rezo sosyo pou mande nèg yo pou antann yo. Ann tande e gade alafwa. Vitelòm, Lanmò san jou Lanmò san jou, Vitelòm Mesye, poukisa goumen sa mesye? Poukisa goumen sa menm? Mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, m ap mande ok, èske se yon espedisyon yo fè lan bouda nou ki fè Chak jou kout bal kout bal antre nou kado ou tande nèg lanmò mouri ou tande nèg vitelòm mouri kiyès ki fè viktwa lè konsa kounya nou pral kite fatra kòm si fè viktwa pou nou lè nap goumen antre nou konsa nou pa konnen e pou advèsè a nap goumen e advèsè a nap ede goumen. Antouka mesye, wè m pa rele n prive, m fè videyo sa pou, pou, yè m fè videyo sa pou m lage n nan lari menm. Yè pou m mete n nan lari, pou m fè moun pou nou. M fè videyo sa menm. Wè, m fè videyo sa menm. Wè, wè pandan m ap pale a, wè tire, a yon zam kòm si y ap eseye. A yon zam y ap eseye, pa gen k gen bò kote m nan. Wè, m fè videyo sa, ok, pou m fè moun pou nou menm. Sa vle di. Pou nou menm kote a ok te gen yon video m tap gade m te wè lanmò son jou menm kote ansanm a vitelòm kounya pou m wè 2 nèg sa yo kap tire kout bal antre yo kounya la nou menm ki menm kote n pa met tèt ansanm kounya la ki konfyans mwen menm ki jis wè sa m di w la a ki jis bisantnè ki jis matisan ki konfyans m pral fè nou hein ki konfyans m pral fè nou si nou menm nap goumen antre nou antouka mesye. Epa epa izo se Tchegod kap pale avèn la sa se atis la kap pale avèn rann atis la sèvis sa jodia ki jou jodia jedi imedyatman video sa rive sou nou mesye rann mwen sèvis la gè sa kanpel aprè sa m pral rele n prive tou wi m pral rele n prive men fòm fè moun pou nou menm nou chita kòmsi gè gè gè gè gè gè gè oh mesye paske n pa konn fòs nou. Sa vle di tèlman n pwisan, nou santi kòmsi grenn nou plen men nou, kòmsi fò n ap konte kòn nou an antre nou. Pandansetan, lòt baz ki met tèt yo ansanm, e pa fò yo fò ke nou non, e pa pwisan yo pwisan ke nou non. Yo just met tèt ansanm. Ou wè sa m di w la? E sa k fè yo fòs yo. Sa k fè nou menm kòmsi pa janm gon tèt ansanm. Hein? W ap wè tèlman kòmsi nou fò, w ap wè m konn ap goumen la, Ou pa konn tande yo di konsa nèg 400 mawozo vin banm ranfò, nèg vitelòm vin banm ranfò, manti m pa janm jwenn ranfò nan men nèg. Wè, menm nou menm tou kòmsi pa gen nèg ki janm ki janm bann ranfò. Sak fè yon moun toujou panse 400 mawozo vin banm ranfò, gravin vin banm ranfò. Sa vle di e janm goumen, sak fè tou ou panse yo vin ban nou ranfò. Sa vle di e janm goumen, yo vin panse kòmsi n gon fòs. Wè sa m di n nan? Mesye! Bagay goumen sa a, poze avè l nan 5 segond. Yeah, poze avè l nan 5 segond. Jodi a jedi, demen si Dye vle menm tout kout bal bon. Jodi a menm tout kout bal sipoze kanpe. M pral rele n prive, a di fò m te fè moun nan pou nou sou rezo a. Lanmò san jou, Vitelòm, Vitelòm lanmò san jou. Ok, atis la k pale avè. Izo a pale. Izo estime ke ben se evidan pou ke nèg yo yo pran wout lapè. Nou konprann sa sa vle di. Donk, kant yon alye ap batay, ebyen yon lòt manb aparaman kwè se evidan pou kapab pèmèt ke gen lapè ki tabli nan mitan yo. Men, m ap poze tèt mwen menm kesyon sa tou Izo, m ap mande mwen ki sa k fè jounen jodi a la a, Kowalisyon ki te genyen ant mesye G9 yo avèk nou, poukisa li pa respekte? Poukisa jounen jodi a la a, nou pa fizyone ansanm? Jan m toujou di sa, pou m wè Izo menm kote a Krisla, pou m wè Gabriyèl menm kote a Iska, pou nou di n ap batay pou pèp la. Èske n konprann? Paske jounen jodi a la a, ou panse ke se evidan pou ke Lanmò 100 jou antann li avèk Vitelòm. Men poukisa tou? li pa osi evidan pou ke tout gang yo fizyone pou di, bon mesye men sa n ap fè jounen jodi a la a, n ap fè yon kanpe nan kesyon kidnaping nan, epi n ap antann nou pou ke nou batay pou pèp. Ebyen m panse ke sa se yon itopi. Se yon bagay ki sanse ireyalizab. Map fon ti pale avek yon zanmi frech. Mil excuse paske anpil voice anpil mesaj e je te entendu tout a lè a travè yn voice not bon ou konnen ba yo anpil bòdè e m pwomèt ou fwa sa nap reponn men tande byen a chak fwa ou voye yon voice m ta kapab di se de l'or paske ou pale byen e fòm di ke nan dènye voice ke ou te voye ban mwen an Mwen tire anpil leson e sa pèmèt ke mwen fè yon sòt delaborasyon sou sa w di yo. Si w te ban m pèmisyon m t ap pase voice la. Tande byen, tout sa m pral di la se refleksyon zanmi m, konsiltan chanèl la, Frèch. Gon bagay pou nou konprann pèp ayisyen. Kiyès ki enmi nou? Ariel? Babekyou? Nèg politik yo? M ta renmen poze nou kesyon sa. Men! Tande byen! Genyen yon teyorèm an matematik ki di, L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Men si w ap pran l nan la reyalite dè choz, ebyen ou ta kapab di, L'ennemi de mon ennemi pourra être mon ami. Men sa pou n konprann. Ariel di gaz la, li ta sipoze vann 570 goud. Nèg yo kanpe. Yo bloke gaz la. Tande byen wi sa map di nou pèp ayisyen. Paske m santi ke gen anpil nan nou ki sòt. Ou byen se renmen nou renmen yon moun twòp epi nou kite ap fè nou fè betiz. Konprann byen gaz la 570 goud. Depi ki lè Ariel te pran desizyon sa. Sa fè 2 mwa e plis. Gaz la bloke. Nou pa ka pran l. Men, jounen jodi a la a, n ap mache bò lari an, n ap peye yon galon 500 dola. N ap peye yon galon 400 dola. Ki mezi k t ap bon pou nou? 570 goud la oubyen kontinye peye l nan 400, 450, 500 dola la? Konprann byen wi, gaz la t ap vann 570 goud nan ponp. M pa pou pèsòn, m pa pou Ariel. Dayè tout moun konnen m pa janm renmen Ariel. Men konprann byen, on moun di w l ap ba ou la 570 goud. Pandan l te ka ap vann 570 goud nan ponp lan, ou te ka ap fè manifestasyon, yo te kapab desann li. Men kounye a pa gen l menm. Yo kanpe, yo di gaz la p ap sòti. Men pa bliye pandan gaz la p ap sòti a, Gen anpil nan nèg sa yo k ap vann gaz la a 400 dola, a 450 dola. Menm moun sa yo k di gaz la p ap sòti a wi, y ap vann li nan pri sa. Epi nou menm, nou kanpe la, chak jou n ap fè manifestasyon. Kounye a la gen yon lòt bagay pou w konprann. Gran nèg yo k ap vann gaz la, tande byen pèp ayisyen, nèg yo al chache gaz yo lòt kote. Yo pase la y al Sendomeng, y al achte gaz yo. Yo travèse avèk li sou fwontyè la la a, kounye a, y ap fè w peye gaz la a 400 dola. Èske. Kèlke pa, nou pa pran nan yon konplo. E nan konplo sa a, m ta kapab di, gon moun ki konplis ladan l, se bandi ame yo ki anpeche ke gaz la y al pran nan Varreux. Èske nou konprann? Kounye a la a, kèlke pa, mande tèt ou, èske pa gon sètèn konplisite, konplisite byen di, antre mesye sa yo avèk nèg k ap vann gaz nan peyi a la a, antre mesye sa yo ak pwòp tèt yo paske si, Te gen gaz ki pèdi nan Varreux an. Ou te oblije poze tèt ou kesyon pou di kiyès ki pran l? E si se nèg G9 yo ki pran l? Nèg yo te sipoze vann gaz la a 500 goud. Paske ban m di w bagay, si w ap mennen yon batay pou pèp, m toujou di sa, konprann byen. Ariel di l ap vann gaz la 570 goud. Pèsòn moun pa dakò. Manifestasyon, fòk Ariel ale. Wi m dakò. Nou rive nan yon moman tout moun wè se masturbasyon politik k ap fèt. Gen nèg ki pran gaz la y ap vann li a 400 dola, 450 dola. E menm nèg ki di y ap batay pou nou yo, yo kenbe gaz la, yo pran l, epi y ap bay li a 400 dola, 450 dola. Poukisa lè nèg yo te pran gaz sa yo pa bay li a 500 goud? Yo pa p renmen m non. Y ap kontinye pa renmen m. Èske nou konprann? Donk se pa serye. Kounye a, swa. Gran nèg yo pwofite de blokaj la pou yo fè bè yo tou. Paske lè nèg a pran gaz la, li ta pral vann li a 500 goud oubyen 570 goud la, bon, li p ap gran nèg osi vit. Men lè l pran l ap vann li a 400 dola, 500 dola, ebyen nan yon mwa, ebyen nèg yo ale. Nou wè s on pakèt mechan ki nan peyi a. Kounye a pèp ayisyen, Sispann kite moun trennen nou nan labou. Fòk nou pran desten nou an men. Nèg k ap pran mil goud pou al nan manifestasyon yo, nou mechan anpil. Fòk nou pa al nan manifestasyon pou n rele viv Moyiz, viv Youri, viv lòt. Se nou menm ki an danje. Se pou tèt nou pou n di viv. Nou pa ka nan viv moun ankò la a jan bagay la ye la a. Èske nou konprann? Mesye, si n ap fè teyat, fè teyat. Si n ap fè bagay serye, fè bagay serye. Mwen m bezwen fonksyone. Ou wè si gaz la te 570 goud, m te kapab fè yon galon m met dedan moto m. Men kounye a èske m ka al achte l ak 400, 500 dola? E nou pa konn pou kilè n la. Paske jan nèg yo ap fè la a, nèg yo, m ta kapab di, se trennen y ap trennen nou nan labou a. Kounye a la men sa pou konprann. Ariel pa achte gaz pandansetan nap fè rara Ariel achte gaz li gaz antre gen gaz kap alimante anpil enstitisyon nan leta tande byen wi gaz antre nan boul figi nou la nou wè sa ameriken fè li vini ak gaz li pou alimante tout enstitisyon li genyen nan peyi a pwoblèm nan pou kiyès li ye epa nan degonn pèp ayisyen men nou enbesil wi. Franchman kite m di nou sa, nou enbesil. Mwen m te dwe wè manifestasyon ap fèt pou mande nèg yo debloke pou gaz la ta vann 570 goud. Omwen na fè lòt manifestasyon pou l ta desann a 300 goud. Nou pa serye pèp ayisyen. Fòk nou aprann konprann. Fòk nou konprann lè nèg ap trennen nou nan labou. Dèfwa ou konn gon enmi ki kriminèl men ou konn gon lòt enmi ki kriminèl andursi. Lè sa ou oblije fon ti apiye. bò kote enmi ki kriminèl la. Ban m di n yon bagay byen, kòmsi si nèg je nèf yo te vle fè yon bagay serye pou pèp la, tout pèp la pa t ap kanpe bò kote yo? Bon, ban m di w yon bagay, si nèg je nèf yo pran gaz la, yo vann li a 500 goud, ou pa panse Babekyou te ka menm prezidan nan peyi sa a? Èske nou konprann? Men, se rara k ap fèt. Nèg yo ap kontinye fè rara. Ou konprann? Kounye a la a. Kote cha a? Banm fon ti pale a Chris. Chris m poko konn si w bay cha a non. Paske o mwen fò m ta wè yon videyo kap sikile a travè lè rezo sosyo pou di ke ebyen materyèl ou te pran nan komisarya yo ou remèt yo. Paske m konnen w son nèg ki gen dinyite. Yon nèg kap batay pou peyi. Ou konprann? Donk si w ap fè yo, nenpòt lè w ap fè yo o mwen fò w ta fon ti videyo. Ki ta dwe viral, oubyen ki pral viral sou rezo sosyo pou di, men sa w te pran nan komisarya paske w te antisipe nèg izo a, nèg ti lapli yo t ap vin kase komisarya a, ebyen w te pran sa yo. An atandan n ap tann imaj yo pou n konnen ki lè sa yo remèt. Nou pral kite w avèk Moyiz Janchal. E, avan m lage Moyiz la fò m di w byen ti Mòy. Gen batay w ap mennen, sa konn rive ou dezoryante. Dan lavi, gon bagay ki rele rekil. Ou wè lè w pran rekil, se pa paske ou pè. Men ou pran rekil pou avanse. Sa ka rive ou di pèp la pou fè yon seri de bagay. Men lè w rive a bou de tou sa w genyen kòm jimnastik, de tou sa w ta kapab fè kòm inisyativ, kòm demach, ou rive yon kote ou poko ka fè anyen ankò. Se rekil pou pran. Paske ou wè nèg ki konn andeyò byen, nèg ki leve nan kanpay, ou wè lè w pral vole yon chandelye, ou konn sa w fè? Ou pa rive sou li ou vole. Ou fè bak. Sa vle di bak ou fè a se pou kapab pran elan. Lè w fè rekil an politik, se pou kapab pran elan. E lè w pran elan, se pou kapab avanse. Konferans pou laprès prezante par Moïse Jean Charles, on y était, voici pour vous. Nou kòmanse, n desann byen ba pou n salye laprès pale, ekri e televize. Jounalis yo, nan non pèp ayisyen an. M salye nou, san nou menm, batay pou libere Ayiti a pa tap ka fèt. Nou salye dyaspora, nou salye konpatriyòt nou yo, nou salye militan nou yo, m wè yo tou patou. Yo sou Channmas lan, yo nan tout geto yo, yo sou Dèlma a, Yo nan tout kat kwen peyi an, y ap defann dwa yo, y ap fè pwomosyon pou KPTS la. Men, nou anpil lòt reyaksyon. Maten an nou vin la a, se pou n remèsye pèp ayisyen an ki akeyi desizyon politik nou pran lòt jou a. Nou pa nan lari an sèlman non, men nou sou tab la tou pèp ayisyen. Sa gen 1 an, 5 an, 10 an, nou te nan lari an. Men kounye a, yo pa te konnen si nou ta pral monte tab la non. Moun yo rele vani pye yo. Moun yo rele gwo zantèn yo. Moun yo rele esklav domestik yo. Ebyen, yo bay anbasad yo. Yo bay zero vigil zero senk afranchi yo. Yo bay Siryen yo. Yo bay esklav a talan, esklav domèstik yo, moun gwo zòtèy yo, moun, esklav domèstik yo, yo menm, yo panse yo te ka bloke Esclave bosal yo. Yo pa ka pale. E nou tout salye yo. Konsèy nou prezante an, m vin la pou m remèsye pèp ayisyen an ki akeyi l nan tout dimansyon. Ou ka jwenn banm wè m wè 3 moun ki pale mal, 3 esklav. domestik oubyen esklav a talan. M wè gen 3 jounalis ki atake desizyon an e gen yon lidè politik, 2 lidè politik ki avèk Ariel epi gen yon lòt li m pa konn kote l kanpe. Apre sa tout peyi a yon aseye desizyon politik yo. Pèp ayisyen, m vin la pou m di nou, lè ou komèt yon ak politik, ak politik yo, yo toujou gen kritik, yo toujou gen konsekans. Jodi an. Nou tande rèl moun yo, nou tande reyaksyon tout moun. Ktps se yon enstitisyon ki kreye din fason pèmanan. Men, si gen moun anndan l, swa ki gen yon pwoblèm, nou ka toujou. rezoud pwoblèm sa a. Men ka tps lan, li egziste e se chwal batay pèp ayisyen. Nan ka tps la, gen de moun nou pote chanjman ladan l. E pa paske moun ap pale non. Nou pa konn pa moun. Nou se dirijan responsab. Se sa ki yon dirijan. Ou tande vwa moun lè yap pale. Nou sonje te gen madam oubyen doktè Ejèn Romen kite nan tèt KPTS la. Men, lè òganizasyon, inivèsitè yo, moun nan sektè relijye an te bay nou non sa a e te chwazi l nan reyinyon nou t ap fè yo, nou sèlman te mande CV l e nou te fè yon ti pale avè l pandan diminit. Men, s on moun deja pèp ayisyen. Ke mwen Jovenel Moïse te chwazi li te metel nan konsèy prezidansyèl pou te fè dyalòg lan te gon arète ki te pibliye avèk nonl e se pou kachèt sa te fè sa ka te toujou endwi nou an erè men otomatikman nou gen dout ò sa nap fè an batay nap mennen an paka gen dout e answit tou Son moun ki te la nan komisyon. La lwa pa di lè gen komisyon ki nasyonalite moun nan, si l gen doub nasyonalite oubyen si l ayisyen. Men, la lwa di si moun nan pral nan eleksyon, Li dwe genyen yon stati ki respekte konstitisyon an. Men nou menm tou ki son lidè responsab, menm lè lalwa pa di l, men otomatikman nou dekouvri pwoblèm nan, ifòke nou aji. Nou aji, se pa paske bri ap kouri non. Dayè, otomatikman pitit Desalin pran pouvwa, l ap tou rezoud pwoblèm doub nasyonalite pou bagay sa pa repete. Kòm sa pou kòk fèt, kòm sa pou kòk fèt gon pwoblèm. Pwoblèm ki poze an, nou vin rezoud li devan jounalis yo, devan pèp ayisyen an. Pèp ayisyen. Madam Enjenyè, li ekri nou yon lèt, li di pou fasilite nou travay lan, li ban nou latitid pou nou te kapab ranplase li. E menm moun ki te voye l yo, nou reyini avèk yo, e nan plas li, yo bay nou Doktè Françoise Sainvil. Vilye ki pral ranplase Madan Moumen pou tout palanpin la fini. Dezyèmman, o nivo Gonayiv, Plato Santral, te gon lòt ti pale. M rezoud li tou. M pale avèk plizyè sektè nan Latibonit, m rezoud li. Se sa m tap tann pou m te vin pale avèk jounalis yo devan laprès pa al ekrite televize entènot nou yo le fè ke konsèy la li sòti nan matris pèp lan depi gon ti dout li gon ti nyans Pou nou ekate tout ti konfizyon, paske nou se Moïse Jean Charles. Bon, pèp ayisyen, m tande gen moun k ap di, kesyon konsiltasyon ak tout moun. Depi lè m sòti nan peyi Rwanda, nou pa wè m t ap pale ak tout moun? Gen de fason fè dyalòg. Ou kapab fè dyalòg la. Wou son gwo otorite pou envite tout moun vin pale avèw. Tankou Monseyè an Afrik di Sid lan, pou l te rezoud on pwoblèm ki te genyen, li te envite tout moun. Men ou menm tou son lidè politik, ou ka fè dyalòg lan on lòt jan. Si w pa ka envite tout moun vini. Ebon w deplase wap achte ak moun menm fè travay sa wi. Dezyèmman nou vle pale de KPTS la. KPTS la ki moun ki fè l? Se moun 9 depatman, 10 depatman peyi an. Lari a, lari a. Dezyèmman se lari a ki fè l. Moun kap goumen yo. Twazyèmman se moun kap goumen yo pou fè l. Mwen ap goumen nan lari a. Men Tout lòt akò ki fèt nan chanm otèl avèk divè, avèk wiski, akò sa yo, menm si yo gen sèt an, uit an y ap fèt. Pèp Ayisyen, m pral di yon bagay la ki fò jodi a. M swete entelektyèl peyi an, jèn yo, pran nòt pou n wè kòman n ap mennen pwosesis lan. Pran nòt wi! Nou wè, m kòmanse avèk manifestasyon nan kat kwen peyi a. Nou mete dè santèn de milye de moun deyò. Lè m fini, m monte tab la. Lè m fin monte tab la, nou pral wè swivi ki pral fèt pou nou ranplase Ariel la. Bagay ki pral ekri nan istwa. Konsèy la se yon konsèy ki fèt avèk konsiltasyon moun klas mwayèn yo, avèk konsiltasyon moun ki sou beton an, avèk òganizasyon popilè, avèk geto yo, avèk asosyasyon peyizàn yo, avèk ouvriye yo, chofè taksi yo. Jounalis yo, anpil anpil moun konse a teye. Men, sa pa di tou, lòt moun pa gen dwa fè afè yo. Gen moun ki fè l de konse avèk anbasad. Nou, nou fè l de konse avèk pèp ayisyen an. Lè m nan lari an, m nan milye moun yo, m ap tande sa y ap di. Lè m pale ak lidè politik yo, m ap tande sa y ap di. Maten an, m vin prezante devan nou pou m di nou, Konsèy la gen yon gwo misyon. Retabli Leta enstitisyonèl la. Dezyèmman, retire Ariel sou pouvwa la avèk pèp ayisyen an. Twazyèmman, rezoud pwoblèm ensekirite a. Katriyèmman, retabli sa nou rele Kou Kasasyon an. Senkyèmman, mèt an plas on konsèy elektoral e sizyèmman soulaje grangou moun yo. Se sa m vin di la a. Pèp Ayisyen, nou menm ki la a e nou tout ki bò goch mwen an, Jounalis yo, diaspora a, m bezwen nou. Konfyans m bay la a, m fè apèl a nou. M fè l apèl a nou pou ki sa? S on dekrè popilè. Tande byen ou panse se ta kouman li pral fèt. S on dekrè popilè. Dekrè popilè sa a, li pral deplase. Avèk dè dizèn de milye de moun ki pral depoze devan ti rès palman ki rete a. Lanbè mete pè w nan bon plas pa w, n apral debake sou w. Nou pral depoze dokiman sa a e nou pral egzije ti rès sena pou ratifye l. Lè l fin ratifye, nou pral voye bal Lèzetazini. Nou pral voye ba la Russie. Nou pral voye ba la Chine. Nou pral voye ba Tande pwosesis la wi. Nou pral voye l ba l'Union économique européenne. Nou pral voye l ba BRICS. Nou pral voye l ba Caricom. Nou pral voye l ba OEA. Nou pral voye l bay Nations Unies. Nou pral voye l bay tout antite ki nan avèk Latin Amerik di Sid la e nou pral voye l ba Vatikan an. Sa a, travay diplomatik sa a nou nou pral fè l. Men travay pou al devan palman an pou mande yo ratifye akò sa a, se travay nou menm pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou t ap fin rezoud ti pwoblèm ki te gen onivo konsèy la. Pèp Ayisyen, maten an, m vin di nou mèsi paske nou deside, nou pran desizyon an avèk diferan delege nan non nou e mwen ki akèy desizyon sa pote nan mitan nou. Pèp Ayisyen. Nou pa ka rete nan sa n ye a. Pèp Ayisyen, nou pa ka sèlman ap manifeste. Manifeste nou fè l deja. Men desizyon an, men mèyè desizyon an. Se desizyon sa a ki pral sove. Lavi pèp ayisyen an. E nou retire militan yo atè nan lari a. Nou mete yo sou lakou. Okontrè, ou wè sa k pase Kap Vètèyès lan? Otomatikman nou fin fè l, tout peyi a bouje. Menm akò ki te mouri, ki te nan tiwa, tout reveye. Kè gouvènman sote. Yo pa kriye. Kè lidè politik sote. Yo pa kriye. Kè esklav yo sote. Gade non. Yo pa kriye. Gade non. Kò gout. M tande. Kò gout. Madame la Ariel Henry. Gon akò l ta pral mete deyò dimanch a 5 è. E m tande l te fè sou zoom. Depi lè kapitèl soti yo. Fyèl akò Ariel la pete li pa pete deyò. Rapid. M wè anpil lòt pati kouri ap fè alyans. Sa son bon bagay pou demokrasi a. Men, sa montre chak moun pran kan yo. Men gen moun ki fè tò. Olye yo chèche kan pèp la pou yo vin fè akò avè l, y al fè akò avèk gouvènman, yon gouvènman ki dekriye, yon gouvènman ki dekriye. Ekoute, ekoute, otomatikman m wè. Savek Ariel on moun wèl fa kò pou ti akò sa yo se avan kè sote paske yo gentan wè lè se pèp la ki vin avèk on bagay ou pap ka barel ou pap ka barel devan la près pale kite televize map diw jounalis Daniel eskizem. Menm si gouvènman reveye, menm si anbasad reveye, menm si tout lòt akò ki te genyen retounen sou le tapi, yo pa ka bare politik se rapò de fòs. Gen akò, se akò chanpay. Gen akò, se akò wiski. Gen akò, se akò santè. Akò pa nou an, se akò pèp ayisyen an. Ebyen, yon bagay ki se bagay pèp, ou pa ka bare li. N ap di peyi an, pran nòt. De desizyon lidè politik yo. Men sèl sa m konnen, ka pts lan, ou te mèt pran tout moun m konnen yo, ou te mèt pran tout alye entènasyonal yo genyen. Yo pa ka bare a konsa. Yo pa ka bare a konsa. Libere responsab yo. Libere responsab yo. Daniel, jounalis yo, m vin anonse nou, dè lendi, plizyè depatman pral resevwa kat tps la. Moun ki nan konsèy la, yo pral divize tèt yo an plizyè moso. Demen maten, Nou pral fè yon zoom antre tout moun ki nan konsèy la. Apre sa, lendi, gen nan yo ki prale Okay, gen nan yo ki prale nan Nò, gen nan yo ki prale Tigwav, gen nan yo ki prale Jakmèl, gen nan yo ki prale Jeremi, gen nan yo ki prale Akayè, gen nan yo ki prale Leyogàn. Nou gentan fè yon bon pa, nou gentan prezante yon enstitisyon, ou wè jodi an, pa gen moun ki ka deside sa k al gen PS. Se pi gwo kou nou bay loksidan e se pi gwo kou tou nou bay ni moun gouvènman, ni lidè ki panse se avèk anbasad yo pou yo kowopere, kolabore pou yo fè yon bagay pou peyi a. Nou, se peyi Dayiti ki reprezante nan KPTS lan e ki pral pote yon solisyon pou pèp ayisyen an.